tout kretyen kap tandem nan moman sa kèlkeswa kote ou ye mwen kontan salye nou tout ak nou chak nan non Bondye papa ki kreye nou nan non Jezi pitit li a ki sove nou e nan non lespri sen an kap gide nou. Se toujou avèk menm kè kontan mwen kontan antre lakay nou jodi a yon lòt fwa pou n kontinye li ansanm bèl tèks sa a ke Pap Franswa ofri nou an ki pèmèt nou dekouvri Pawòl Bondye a. Pa bliye tèks sa a li rele Aperouyit Ilis. Li ouvri lentelijans yo pou l ka fè yo konprann Pawòl la. Semèn ki sot pase a, nou te li twa premye nimewo yo. Lè pèp Izrayèl la soti nan egzil Babilòn pou li antre lakay li, lekti liv Lalwa a te make l yon fason ki san parèy. Labib la rakonte nou ak anpil emosyon ki jan moman sa a te pase nan liv pwofèt Neyemi an. Tout moun nan peyi Izrayèl yo te chita lakay yo nan lavil yo. Lè sa a, yo tout nèt te sanble sou plas piblik ki devan Pòtay Dlo yo. Paske yo te depòte yo, yo vin gaye. Men, yo vin tounen rasanble gras ak pawòl Bondye a, kòmsi yo te vin tounen yon sèl moun. Lè pawòl ki sen anpil la ap li, tout pèp la te louvri zòrèy yo pou yo tande. Se nan pawòl sa a menm pèp la jwenn sans nan evènman l ap viv yo. Lè yo tande anons pawòl Bondye a nan zòrèy yo, Yo te gentan gen anpil emosyon epi yo te kriye. Esdras li nan liv Lalwa Bondye a. Kèk moun Levi yo te la, yo t ap tradui pou yo, yo t ap esplike l ba yo, pou yo te kapab konprann sa yo t ap li pou yo a. Neyemi, gouvènè a, ansanm ak Esdras, prèt, direktè lalwa a, ak moun Levi yo ki t ap esplike lalwa a, di moun yo konsa, Jou sa a se yon jou yo mete apa pou Granmèt la, Bondye nou an. Pa kite lapenn anvayi kè nou, pa kriye, mezanmi. Paske yo tout te pran kriye lè yo te tande sa ki te ekri nan liv lalwa a, Pa kite lapenn pran nou. Kontantman Bondye a ap mete nan kè nou va ban nou fòs. Nan pawòl sa yo, nou jwenn yon gwo lansèyman. Labib la pa ka tounen sèlman yon patrimwàn pou kèk moun, ni tou Li pa yon pakèt liv ki rezève pou yon ti gwoup moun ki ta gen yon privilèj. Men avan tout bagay, Bib la se pou pèp Bondye a, pèp sa ke li menm li rele pou koute pawòl li e pou pawòl sa tounen yon glas ki pèmèt li wè e konnen kilès li ye. Anpil fwa, gen kèk tandans ki anvi mete men sou sa ki ekri nan Bib la kòmsi se zafè yon ti gwoup moun. Li pa ka konsa. Bib la se liv pèp Granmèt la. Chak fwa li koute pawòl sa a, li kite wout ki te gaye l la, Ak wout divizyon an pou li antre nan chemen linite a. Pawòl Bondye a ini tout moun ki kwè nan li yo epi li fè yo vin tounen yon sèl pèp. Nan linite sa a ki posib grasa tande pèp Bondye a tande pawòl la, se pastè yo ki gen responsabilite sa a an premye pou yo esplike epi pèmèt tout moun konprann pawòl Bondye a. Piske Bib la se liv pèp Bondye a, sila yo ke Bondye rele yo pou yo vin tounen sèvitè Pawòl li a dwe santi yo gen yon gwo devwa pou yo pèmèt fidèl kote yo ye a dekouvri Pawòl la nan yon langaj yo ka konprann byen. Prèch la nan selebrasyon nou yo gen yon misyon espesyal. Paske li prèske gen menm karaktè ak sakreman yo. Lè Pè a fè pèp Bondye a antre nan nannan pawòl la ak yon langaj ki senp, epi sila yo k ap koute a ka konprann, li pèmèt Pè a fè pèp Bondye a dekouvri tou ki kalite bèl temwanyaj Granmèt la sèvi pou ede pèp li a pou l fè sa ki byen pi plis toujou. Se yon bèl chans nou pa dwe rate nan pastoral nou genyen. Pou anpil nan fidèl nou yo, se sèl okazyon yo genyen pou akeyi bèlte Pawòl Bondye a epi pou yo kite Pawòl sa a pran rasin nan lavi yo pou chak jou. Fòk nou pran tan ki nesesè pou n prepare prèch nou yo. Nou pa kapab vin kòmante Pawòl Bondye a san nou pa t pran tan pou nou prepare. Pou nou menm ki gen misyon pou preche, li ta bon pou nou pa pran twòp tan depase ak prèch nou yo oubyen ak lòt pawòl ki pa vle di anyen pou moun yo. Lè nou pran tan pou n medite, pou n priye sou lekti sakre yo, n ap rive kapab pale ak kè nou pou n rive touche kè moun k ap koute nou yo, jis yo rive kapab di, Men ki mesaj yo resevwa epi k ap donnen nan lavi yo. Nou pa dwe janm sispann pran tan epi pou n priye avèk Pawòl Bondye a pou l ka jwenn bon akèy. Pou sa li ye a pou pawòl Bondye men se pa pawòl lèzòm. An menm tan, li ta bon pou moun k ap fè katechis yo, grasa misyon yo resevwa a, ede lafwa pèp Bondye a grandi pi plis. Yo ta dwe santi nesesite pou yo renouvele tèt yo Nan bon zanmitay ak etidye Pawòl Bondye a, sa ap ede yo ankouraje yon dyalòg toutbon ant moun k ap koute yo a epi Pawòl Bondye a. Anvan Jezi te parèt devan disip li yo ki te rete kache nan senak la, Anvan li te louvri lespri yo pou yo te kapab konprann tou sa ki te ekri nan liv yo, Sila a ki leve byen vivan an te parèt devan de nan yo sou chimen ki soti Jerizalèm pou l ale nan yon ti bouk yo rele Emayis. Nan moso listwa sa a, Sen Lik fè nou sonje se jou li leve byen vivan an, sa vle di dimanch, De disip yo t ap poze kesyon, yo t ap koze sou sa ki te pase a, lanmò ak soufrans Jezi, tristès ak desepsyon sou kijan move listwa Jezi a te fini te di anpil pou yo sou chemen an. Yo te gen espwa nan li. Yo te wè l kòm Mesi ki t ap vin delivre pèp Izrayèl la. Epoutan, men yo wè devan je yo ke li mouri antan yo kloure l sou yon kwa. San li pa fè konnen kilès li ye, Sila a ki leve byen vivan pwoche bò kote yo. Li tanmen fè wout ak yo, men yo pa rive rekonèt si se li. Sou tout wout la, Granmèt la poze yo kesyon e li vin rann kont ke yo pa t konprann sans soufrans ak lanmò li. Li rele yo, Ala nou san konprann! Kijan lespri nou fè lou pou kwè tout sa pwofèt yo te konn di konsa? Li pran esplike yo tou sa ki te ekri sou li nan liv yo. Li kòmanse ak nan liv Moyiz yo, li pase nan tout liv pwofèt yo. Jezi se premye entèprèt pawòl la. Non sèlman liv ansyen yo te gentan pale davans sou sa li t apral fè, men li menm tou, li vle ret fidèl a pawòl sa a pou pèmèt listwa ki sove nou an parèt aklè, listwa sa a ki reyalize toutbonvre nan Jezikri. Frè m ak sè m yo, apre nou fin dekouvri nimewo 4, 5 ak 6, nou kanpe la pou jodi a e mwen ba nou randevou pou semèn k ap vini an pou nou kapab kontinye avèk lekti sa. Pou sa, mwen envite nou pou nou abòne avèk chanèl sa a, konsa pou nou dekouvri tout modil yo